Gwo nouvèl, nouvèl cho ke nou pote pou ou sou tvlakayhaiti.com Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa nan twazyèm videyo nou pou jounen vandredi a e jodi an pa bliye E doki se debut weekend nou deja swete bon debut weekend a tout moun si wap bwè pa kondwi e si wap kondwi tou pa bwè alò se prensip lan sa si non gen bagay mal ki ka rive w ebyen nouvèl la gaye tout kote chèf gang ti jinyò nan lasalin misye tonbe e se yon manb jenèf E se yon manb G9 ankò ki ta retire lavi ti Junior selon enfòmasyon yo, ebyen medam se mesye nou pral envitew gen tout detay anndan video sa a, e Babekyou nan moman nap pale la a misye gen gwo pwoblèm misye panike paske ti Junior selon sa yo di ebyen se ta yon bon sòlda, se ta yon yon grenn nan bounda e jodi a la a misye tonbe anba bal. Ebyen menm chèf gang parèy li yo ki retire lavil alò se konsa prensip la ye wap retire lavi ti inosan epi ou menm se menm nèg ou yo ankò ki pral retire lavi w antou ka papa bagay yo anpil nan peyi saa nou pap pale twòp nou pral envite w antre nan videyo a pou gen tout detay yo kòman chèf gang ti jinyò li menm arive tonbe oubyen pou nou di Mortellement blessé Bonne écoute tout moun, nap tounen. Pral gen zen dans la République. E si janm tande koze a se konsal pati vre ebyen m ta kapab di G9 pran yon gwo kou. Tande byen wi si janm tande koze a se konsal pati vre ebyen G9 pran yon bon kou. Genyen mesye sa ki rele Serge Renel. Alektis. Anpil moun konnen li, non vanyan li, non bandi li se Ti Jinyò. Towo sa a, se youn nan Majò Jon nan je nèf. Men ekoute, kanton vi, gen yon enperatif ki di, fòk ou mouri. Ti Jinyò Lasalin bwè dlo bouch li. Ti Jinyò Lasalin, yon sòlda ki fè anpil moun respekte li, menm lè pa t gen kò nan lespri a. Men m ta kapab di e se te yon gwo solda. Se te yon valereu solda. Men ekoute, yon bon maten, ou leve ou tande Ti Junior pèdi lavi l. Kounye a la ou pral poze m kesyon pou di, eske lapolis te mennen yon operasyon nan blòk Ti Junior? Eske se lapolis ki touye Ti Junior? Konparativman jan sa te fèt pou Manino. Paske nou sonje ke Manino te al yon fèt, menm Baz G9 epi sa w tande a la a son retou ben lapolis ansèkle epi bang bang bang yo fizye Manino m pa kwè nèg yo te menm jwenn kò a ebyen Ti Junior li menm li tonbe dan laprèmidi di 25 novanm 2022 ki sa k pase m pral ba nou enfòmasyon an an detay an kèlke segond men ki sa enfòmasyon an ye nèg Tokyo yo. Nèg yo kanpe sou zakè. Nèg yo soti nan lari an pou nèg yo ap fè trailer. Ti Junior pa antre nan lojik sila li pa dakò. Ti Junior li menm ki fò souvan reprimande nèg yo pou di ben ekoute mesye kite moun yo sikile. Men gon bagay nou pa konprann gen anpil chèf lè yo nan yon blòk yo konn yo menm paktize ak yon seri de moun ki swa nan sektè prive an. pou le pasaj de marchandiz. Eske n konprann? Pa egzanp, si pa enposib yon nèg nan je nèf li okipe yon zòn epi genyen marchandiz k ap pase, lòt nèg nan je nèf kapab siyen kontra. M di l pou nenpòt gwoup gang nan. Men kòm G9 lan se li menm m ta kapab di ki parèt yon ti jan pi pwofesyonèl nan sans sa a, nan kesyon kòmsi pou toujou ap negosye, ebyen m pran G9. Nèg la kapab negosye pou l di bon m ap pèmèt ke ou pase nan tèl zòn. Sa te kapab rive ke Ti Junior Lasalin orè negosye ak moun sa ki gen trailer an pou di ke ekoute wap gen pasaj nan zòn sa pap gen ankenn pwoblèm e si li fin siyen yon kontra konsa pou l di ke libre passage dans cette zone e poutan mesye Tokyo yo menm yo vini yo ap bare wout la yo ap fè trailer sa pap fè l byen se nan sans sa ti Junior li menm li desann pou l di ke ben mesye Sa pa kapab fèt, nou pap ka dakò bagay sa paske nou menm nou pa nan lojik sa. Sa w tande a la, nèg yo pete bal sou Ti Jinyò. Diskisyon pete, nèg yo file bal sou Ti Jinyò, epi Ti Jinyò kadav. Donk kounye a la, sa pou fin konprann nan sa m ap eksplike w lan, Misye parèt, li di nèg yo sa pa ka fèt epi nèg yo tire. M kwè se yon sèten de pa chalè ki nan blòk sila a. Men se toujou menm nèg je nèf yo. Èske nou konprann sa ka rive gen gwoup yo menm k ap negosye, k ap fè aktivite yo epi gwoup sila yo di ben ou pa kapab fè sa yo just mete nèg yo nan yon ti rejistre de senple solda. Sa ke sitwayen an li menm li pa dakò, men eske lè nèg yo vide bal la yo konprann ke yo tap touye Ti Junior? Wi, paske depi ou vide bal sou yon nèg, ou konnen ke wap touye l. Pandan mwen ap anrejistre emisyon an gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke Boston, Belekou, lòt sòlda yo, nèg yo ap desann la an granmoun pou y al bay Tokyo yon leson. Men gen yon bagay m pa ka konprann, eske. Zak sa a Tokyo ap fè a, se te li menm ki te antre nan lojik fè zak sa a pou kont li. Eske se ta yon aksyon inilateral? Fò n konprann wi, paske dèfwa, lè nèg la ap fè yon aksyon, li se chèf yon zòn, li kapab dabò konkokte avèk tout lòt chèf yo, epi pou l di oke, mwen pral pase alaksyon. Si se yon aksyon inilateral, sa kapab rive ke nèg je nèf yo yo menm, Yo vin bay yon leson nan Tokyo. Men, gen anpil lòt bagay ki pral rive. M pral esplike nou. Kounye a la, si nèg Tokyo yo ki poze aksyon sa a se yon aksyon inilateral, paske enfòmasyon vin jwenn mwen kòmkwa nèg yo pral deplwaye la an granmoun pou y al bay Tokyo yon leson. Kounye a, ki sa k ka pase? Èske nèg Tokyo yo pa gen dwa deside yo just kite zòn nan epi y al nan lòt zòn? Si yo kite zòn nan y al nan lòt zòn, tande byen sa m ap di nou an wi! Par supposition, sa kapab rive se yon enmi G9 ke yo al jwenn. Se yon baz ki anfas G9 ke yo al jwenn. E si se yon baz ki anfas G9, ebyen sa kapab rive ke se G-pèp. Se 2 bagay ke nou pa kapab ekarte. Pa bliye, se yon zak ki fèt, se 2 nèg ki zanmi, se 2 zanmi ki vini de pire enmi, e kounye a la, Lojik matematik lan li di ke lennemi de mon ennemi è mon ami. Sa vle di, si m al byen avèk ennemi w lan, e si m te ennemi l, ou konprann, m al kwaze avè l, kounye a m oblije byen avè l paske li menm li se ennemi w tou. M se ennemi w, li se ennemi w. Ebyen, nou byen. Se sa pou konprann nan. Men m panse ke nouvèl sa a. Li pral krake la repiblik paske ti jinyò sa se te yon ti jinyò ki li menm te frape anpil. Se te yon ti jinyò ki te mennen yon gwo batay an fas kòman euh, nèg ki te la anvan ti kout la wi ay nèg ki te joure matin nan m kwè bout janjan se te an fas bout janjan batay te mennen ebyen ti jinyò vin lasalin E depi apre masak la m ta kapab di Ti Junior gen yon anpriz sou blòk sila. Tan de fwa gen aksyon ki poze yo site non Ti Junior. Yo lonje dwèt sou Ti Junior. E anpil moun lè y ap pale de Ti Junior yo di ke se yon nèg ki konn batay anpil. Mwen m te gen chans wè Ti Junior yon fwa nan yon fèt Simon Pele. Sa m kwè misye te, swa l te gwòg, men kanònik pran misye a on men. Ou pa konnen lè w pran timoun ou mete bò bò kòt ou epi w ap pote l se konsa Mikanò te pote Ti Junior pou te mete nan machin. Men se nèg tou frè m nan, lè l ap deplwaye pou l mete kout bal, li mete anpil kout bal. Il y a des hommes qui sont partis, ben. Rien a regrete paske se 2 nèg ki genyen san sou konsyans yo, san nan men yo, espri yo pap janm anpè. Men, m panse ke sa se yon ensidan ki rive ki pwouve ke petèt se sèlman peyi an ki kapab rejenere tèt li. Eske nou konprann? Ensidan sa a sonje m di nou ke se youn nan evenman ki kapab montre ke peyi an ap rive nan yon moman pou l rejenere tèt li paske leta li menm li nan difikilte. Leta li fè prèv de pasivite pa rapò ak yon seri de bagay k ap pase. Sa k ta di jounen jodi a la se dèzalye ki ap batay. antre yo epi men sa ki rive donk nap tann un peu plus tard ou demen nap vini poun kapab pote lòt enfòmasyon ba ou pa bliye sou kesyon sa mwen gen yon lòt vèsyon. Remake n kòmanse avèk imaj sa a, sa vle di la n nan sous matla, nou nan kanaran, nou nan titanyen, nou nan fyèf bogi, nou nan fyèf makès, nou nan fyèf jeneral jèf. M chwazi kòmanse avèk sa a avan m al ba nou triste nouvèl men sa a li pa fè nou li ka fè n ri tou sa m pral di n la a. Sitiyasyon an konplike nan Lafito depi maten te gen anpil panik Lafito kisa k pase èske se lapolis k ap goumen ak bandi se pa sa bagay lan ye kisa bagay lan ye èske n sonje yon ti videyo m t ap kache piblik mwen an. Epi yo tap plede mandem ni m te di eh atansyon eh kitel la sou biwo odeve a kot nerline eske nerline la eske n sonje video sa si n sonje dim ki video m wè moun ki la anba live la eh ki toujou la dim ki video m pat vle pataje avè nou nèg yo tap mandem video a m te di m pa ladanl m pap bay li eske n sonje video sa. Ebyen m pral eksplike n sak pase la a. Se yon peyi difisil. Sonje video sa a mwen pat vle pataje anpil zanmi tap di m TT lage video a ke m pat pataje l. Paske l pat nesesè se te yon video kote ke yon limena ki tap bay yon menaj li plezi. Limena sa lan la fito yo konnenl sou non Aden. Aden. Si w parèt la fito w al pale lòt non yo pap konnenl. Men depi w di Aden tout moun konnen Aden. A wè Sultane Joseph li te la li te dèyè video a. Li gentan bay non an li te dèyè video a Sultane Joseph tande byen. Donk Aden vrè nonl Se Kimberly Guillaume, se vrè non l. Kimberly Guillaume, se vrè non l. Alyas Aden. Pa bliye ke dosye Lafito, pa egzanp, nèg n ap gade sou ekran yo, se Big C, se Bogi, se Makès, se yo menm k ap frape la, se nèg k ap kòmande. W ap wè nèg sa k kanpe la, zam nan men l, se sòlda chèf gang Titanyen Bogi. Se izo ki plase misye titanyen kom chef gang. Hum tande wi peyi a. Ebyen Kimberly Guillaume alyas Aden li tonbe anba bal jodi a. Gwo zen nan lafito, gwo zen nan sous matla. Kisak pase? Sou menm dosye videyo kem tap pale nou an kem pat vle pataje. Se depi lè sa gen yon seyans de jalouzi. Si plizyè te ka fè sa epi youn te touye lòt, nou te ka pran souf. Te gen yon seyans de jalouzi paske ta sanble a nèg li te ye a se pa pou li l t ap voye ti videyo a. E se pa jalouzi dezyèm chèf la te pibliye ti videyo a jiskaske l te tonbe sou biwo ODV a. Ti koz ak tete. Eben sa k pase jodi an? Eben Aden tonbe, koman l tonbe? Youn nan bandi ki fè pati gang Izo yo nan Lafito, yo vin bare Aden en kap kap degaje li, en kap pase yon moman, yon moman sikre ak yon lòt bandi. Kisa misye fè? San ezite, genlè misye te renmen fanm nan. Yon peyi difisil. San ezite, misye vide bal sou Aden. Misye vide bal sou Kimberly. Wi, Kimberly n sonje ke m te di n videyo l la sou ODV a. E jiska prezan videyo Kimberly sou ODV a, wi. Tande byen, wi. Donk, gon bandi, gon solda nan gang Izo a. A ou konnen Izo kounye a l pran lotbo a. E sa te fè w ap wè Manno kounye a. Misye lotbo anpil kounye a. Lè nèg yo sou lanmè yo pase etc vini nèg yo okipe tout zòn nan nèt. E pa ti koze t gen nan peyi a la non. Kounye a pandan sòlda debake epi li wè Kimberly kap ou konprann kap bay lòt sòlda yon sèvis konplè. Yon bagay serye. Non sèlman misye pran filig men kèl manjel. Paske misye di li paka la nan baz la pou Kimberly a vin fè sipèsta sou li epi lap vire a yon lòt nèg. Misye rale zam ni l vide Kimberly atè rapid rapid. Kounye a kisa k pase? Lòt nèg ki tap frape Kimberly an, misye rale zam. ni tou li touye misye tou. Ou genlè pa konprann sak pase la. On solda vini, li wè Kimberly kap frapa on lòt solda, misye rale zam li li tire Kimberly. Kounya lòt solda tap frapa Kimberly an, li tire misye tou. 1 a 1, match nul, sa poko rete non.